Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. M espere tout bagay anfòm pou chak grenn moun kap tande chanèl sila. Jist avan m kòmanse avèk emisyon sa la, ebyen fò m di nou ke nouvèl konsènan Shilovka, paske pitit mwen an m ap veye l anpil, Chilovka la fille de 12 ans ki pral akouche le 29 septembre 2022 ki pral fè yon sezaryèn. Alò mwen renouvle apèl la pa bò kote chak grenn moun ki yo menm te vle ede donk si nap fon bagay fòk nou fèl osi vit. Genyen marèn chanèl la ki li menm deja voye yon malèt pou Chilovka. Genyen yon moun m kwè nan Petyonvil ki te an kontak avèk nou nap mande moun sa poul kapab ekri nou yon lòt fwa. paske l te di ke l ap voye yon malèt pou Shilovka epi genyen sista mwen ki nan Jòjya Mira Dunbar ki li menm deja voye 150 dola pou Shilovka donk n ap mande pou lòt moun yo kapab prese prese avan le 20 pou nou kapab fini avèk dosye Shilovka brèf gen yon sitwayen ki ap viv an Repiblik Dominikèn sitiyasyon an vrèman difisil pou li Li voye yon voice pou mwen depi avan yè, e pandan mwen pral anrejistre emisyon an la, li banm yon ti kout fil pou l di m ekoute RL prod. Ne m'oublie pas. Koute sa. Bonjou RL prod kòman w ye ou anfòm? Kòman aktivite w ye? Kòman tout bagay ye? Bon m kontan m panse ke tout bagay anfòm pou ou monchè. RL prod m panse ke se imen ke w ye ou toujou di sa. Men m panse ou gendwa pa kapab ou menm. Se an Repiblik Dominikèn ke m ye. Monchè, m ap travèse yon move moman paske mwen bwèf, mwen malad. Menm kay m pa ka peye, m pa ka soti al travay ou konprann paske mwen malad. M pa ka peye kay. Si ke mwen malad, mwen pa ka kòmsi, mwen ta vle kòmsi soti nan kay isi an pou m antre nan peyi m. Ok, paske m si m malad isi an si tout sa m ap fè se peye pou m peye, menm kay se peye pou m peye, ou konprann? Mwen ta vle antre Ayiti. Silvouplè Elpot, fè mesaj sa pase mwen silvouplè. Menm kòb pasaj m pa gen pou m te antre Ayiti la. E m ta vle antre Ayiti nan peyi m pito. Peu enpòt jan l ye pou m te ka mwen sa m te ka fè. Men silvouplè, menm si se kòb pou mwayen pase senpleman yon moun te ka ede m li ta bon pou mwen, se jis pou m pase pou m antre nan peyi m. Paske m pa ka pa m pa ka rete nan isi an toujou ase malad la de tanzantan kòm si l ap sakaje m plis e doktè mande pou m ta pran plis remèd fèy. Konprann? E remèd fèy pa tèlman, ou pap jwenn, m pat jwenn moun isi an pou bay, menm si tap jwenn moun, m pa gen posiblite. Menm si se kòb pasaj nan moun te ka ede m, silvouplè lap fè m plezi. Fè mesaj sa pase mwen frè m silvouplè. E nimewo telefòn mwen, si yon moun ta vle ede m se Nan Dèlma 32, gen yon sitiyasyon la a ki ap devlope o nivo de Dèlma 32, ebyen, m ta kapab di, pèp la pa deside kanpe non la a. Pèp la pa deside kanpe paske bagay la vrèman, vrèman rèd. Gade kòman nèg yo fè yon barikad, se sa k rele barikad. Delma 32 lòk Men ni papa baryè nou moute yi Nou moute baryè nou Ariel nou moute baryè Delma 32 tande n remoute l ankò E fwa sa n moute l pou de bon Fòk kondisyon vi nou chanje. Antouka fòm di nou ke hier soir m reve André Michel ce monstre ke beaucoup de monde adore detester men m wè misye avèk yon pakèt papye nan men li se kòmsi se yon nèg ki pral nan yon procès men bagay la ap rèd pou André Michel wi paske Finalman m pa kwè gen moun nan peyi Dayiti k renmen André Michel ankò sof madanm ni a pitit li men pou rès ti pèp la humm bagay la vrèman difisil. Nap genyen pou nou refèmen avèk kèlke imaj de manif ki te fèt yè nan Pòtoprens men an atandan nap rapousib avèk lòt enfòmasyon konsènan pri gaz la. Pwochèn ogmantasyon pri kaburan an anonse pa bò kote gouvènman ayisyen an kapab entansifye pwotestasyon nan peyi an. ki deja ap fè fas ak yon kriz politik, ekonomik e plonje totalman nan vyolans. Fas ak sitiyasyon sila, premye minis la ensiste sou le fè ke solisyon ak pwoblèm peyi an se pa barikad ak ensandi k ap rezoud li. Dezòd ak destriksyon vit, vwati ak byen moun. Doktè Ariel Henry fè kwè lajistis ap rapousib tout moun ki komèt. jan dak sa yo. Gouvènman an konsantre li dezòmè sou fen penuri karburan an. Nou pral e nou vle pou gaz la kapab disponib a tou moman nan ponp yo nan peyi an. N ap travay nan sans sa a. Nan yon tan ki pa twò lwen, nou dwe jwenn pwodui sa a regilyèman dapre Ariel Henry nan yon mesaj li te fè pase bay nasyon an dimanch swa. Leta bay aktyèlman 50 milyon goud pou sibvansyone gaz la pou moun ki kapab peye li nan pri nòmal, daprè Premye Minis Ariel Henry. Adrès ak nasyon chèf gouvènman an vini nan okazyon premye anivèsè siyati akò 11 septanm ki parafe avèk yon pati opozisyon an pou yon gouvènans apeze e efikas peryòd enterimè lan, byenke Doktè Ariel Henry. Konnen aplikasyon diferan kloz akò sila pran tan. Enpòtan se rasanble maksimòm konpatriyòt pou kapab jwenn ansanm solisyon dirab. Se sa premye minis lan fè konnen. Nan objektif sila, li anonse pou semèn k ap vini la yon gwo dyalòg ki kapab debouche pwobableman sou yon laj akò sou lansman pwosesis ki dwe kondwi ak eleksyon lib, transparant e enkliziv. Premye minis lan pwofite diskou li an pou kapab mande yon lòt fwa èd kominote entènasyonal la pou amelyore pèfòmans lapolis nasyonal, pèmèt li gen mwayen ak kad nesesè e apwopriye pou lite kont kòripsyon, kriminalite nan yon peyi kote afwontman antre gang ame nan zòn metwopolitèn Pòtoprens deja fè plis pase 300 mò e fòse anviwon 3 mil moun kite kay yo. Brèf, sa se konsènan Ariel Henry. Kounye a la, m pral ba nou yon ti imaj. Se byen kèlken ki a filme la sèn o nivo de l'aeroport. Michel Martelly et sa femme. Ebyen moun sa yo pou kont yo. Sa map gade m wè lontan Michel Martelly la tap gen bagay wi oubyen eske Michel Martelly map gade sou video a la se yon moun ki vle plonje totalman nan dal diskresyon pou ne pa agase lèzòt konprann byen wi paske si lon kote li fè wèl m ta kapab di se agase li agase moun rive Miami gen ayisyen kap rele anmwee kont Michel Martelly an Frans se la menm choz e menm an Ayiti bon gen de twa moun kap rele anmwee kont Michel Martelly. Ben la, il se fait passer discrètement, san ke moun pa wè li, e ansyen prezidan kap leve malèt li, pa gen pwoblèm. Men, m tap bat bravo pou jès sa a. M tap bat bravo pou imaj sa a ke m wè a. Men konesan Michel Martelly, le one man show, se, sa pa tradwi yon. yon imaj de sipèsta. Sa tradui pito yon deklen yon moun ki te ap domine sosyete a. Pa egzanp, mwen wè imaj Barack Obama Ozetazini ki al achte, ki pou kont li k ap mache. Se pa grav paske Barack Obama nan li menm se diferan de Michel Martelly. Men Michel Martelly depi l yon kote fòk li fè wè li, fò l fè gogòy, fò l pale patati patata. Men la. Mesye gade eta Martelly a madanm li kap leve malèt konn si se ayiti se tap ofisyèl pou se moun ki tap leve malèt pou yo men bagay la wi mesye menni lè w fè krim fò w respekte sa. Antretan fòm di nou ke lapolis li menm li pase a laksyon genyen. 11 septanbre 2022. Daprè enfòmasyon ki vin jwenn laprès lokal, pa bò kote komisè tribinal premyè enstans Fòlibète, Eno Zephirin, ki li menm patisipe nan operasyon sila, omwen 5 nan endividi sa yo ki nan men lapolis, se manm gang kokorat san ras ki ap opere nan nivo komin Gwo Mòn. Daprè otorite yo, endividi sila yo, aprè Demantèlman gang yo, pa bò kote lapolis, nan mwa out pase a ap chache pou kapab tabli yo nan komin Wanament, tou pre fwontyè avèk Repiblik Dominikèn kote yo te kapab espere ale, daprè sa yo fè konnen. Endividi sa yo t ap chache achte yon kay nan vil la yon mannyè pou kapab tabli baz yo, men lapolis antisipe. Jan n te pwomèt ou sa, nou pral kite w avèk kèlke imaj Manifestation qui fait hier à Port-au-Prince et on attend d'autres images. À tout à l'heure pour les autres. Dimanche ki se yon gwo poto et gason e nap salye ou menm tou Youli kote ke m gen anpil respè pou pou travay ou pou militans ou nan nan lari an e jounen jodi an sak fè nou nan lari an se paske nou wè Ariel vle detwi popilasyon an Ariel vle ekstèmine nou men nou menm nap leve kanpe pou nou di Ariel kou sa pap pase paske nou pa ou pa ka redwi yon pèp an kokorat site ou pa ka redwi yon pèp an grapya site. Se paske nou wè popilasyon tap dòmi, jounen jodi yon Ariel moute gaz sou nou, yo panse pèp la tap kontinye dòmi, e pèp la reveye, e nou reveye britalman, kote ke Ariel m pa kwè Ariel ap ka reziste avèk tout ak ke nou pral poze anndan peyi an. Pou konbyen tan nou bloke Dèlma la? Bon nou bloke Dèlma pou bèl lurèt. Pou bèl lurèt nou bloke delma paske tout ariel pa demisyone nou pap bay vag nan delma nou menm jèn andan delma nap di lè map mande tout jèn andan delma leve kanpe bloke blòk ou bare blòk ou pa ba ariel kote poul pase poul al vòlè nan primati an pa ba ariel kote poul pase poul al vòlè nan rezidans privel la e sesi nou menm jèn nan delma nap bloke tout kote. Tout sikre nou konn Ariel ka pase nap blokel pou nou jwenn pou nou koupe tèt Ariel pou nou touye Ariel menm jan nou yo te touye jovenel la mèsi. Paka soti Wè la jodi a la mnde double Ou wesa mnde double Chofè kamyon yo paka soti Si chofè kamyon yo pa soti mpap gen kòb Wè la Jou m fache Wè jou m fache Yon gwo bagay kap gen nan Delma 32 sa. Wè la m poko fache. Wè wè yon ti fache m wè la. Wè jouman wè jouman yi. Kou ble zaza gad li. Wè Delma 32 sa. Wè tout ti molo fòkè. Wè gen nèg kap kanpe la menm. Anba la ri a blanch.